Nou ansanm avèk Rosny, di nou non, ou menm ki ta gen frè ou ki viktim pa atis Pondagana selon jan enfòmasyon ou ta fè kwè l la, pote plis presizyon sou sa ki pase la. M ap salye laprès. an jeneral donk m pa pral detaye twòp paske mwen menm mwen pat prezan lè fè la donk mwen gen gran frè mwen ki se Libertil pandan m lakay mwen yo rele m yo di m li pran bal lè m desann kanapevè sou plas kanapevè parèt m ap parèt Tout moun di m, Kondaga nan tire fò la, la a, paske l pa t gen oken gran diskisyon avè l, se jis misye kanpe machin li devan la a. Misye di l fòk li fè bak ba l pase pandan te gen de machin ki nan ang lan la a, misye pa t gen kote pou l te fè bak pou nèg yo pase. Kounye a la a, se yon manje l t ap vin achte la a. Li desann machin li pou l vin achte manje a. Kon Narana voye yon kleren li t ap bwè nan figi misye. Pandan l voye kleren an li t ap bwè nan figi misye a, misye pa okipe l, misye vire. Li tire yon kout pwen sou misye. M pa konnen, moun ki te sou plas yo pa di m si misye te remèt li ak si l pa remèt li. Wap pale de kout pwen an, kiyès ki tire kout pwen an sou l? Kon Narana li tire kout pwen an sou frè m nan, malgre l fin voye kleren an sou li. Frèm nan vire, li pral pran manje a nan men dam nan, misye tirel nan tèt, dèyè tèt. Si nap byen gade tou, m gen foto yo la, nap wè misye tire frèm nan nan tèt. E se pa devan li tirel, se dèyè tèt. Sa vle di, ou konprann sa sa vle di? Ou pat nan yon gran altèkasyon a yon nèg, ou pa kenbe nèg a nan vòlè, epi sa yo pa yon fè tou pou ta detwi vi yon moun konsa tou. Misye detwi vi frèm nan yon fason, m pa konnen kisa frèm nan te gen avèl, si frèm nan te gen yon pwoblèm avèl, kòm frèm nan se yon pwofesyonèl li ye, m pa konnen si. Misye te bay frèm nan ranje yon machin pou li, li pat ranje l, ou di mwens te gen yon lòt pwoblèm. M tap pale talè a. Misye rele nan radyo karayib. Sa map di a la m vle nou tout tande l. E m vle nou fè l pase tou pou tout moun nan mond lan ap tande ki sa atis Kondagana fè nan kanapevè. Siski se kote nou menm nou leve, tout moun konnen nou. Jis avan ou avanse plis, ki atis Kondagana wap pale la? Atis Barikad, atis Kondagana. Mwen menm se fanatik Kondagana. Frem nan kò misye tire yeswa se se e komsi m met di se fanatik li ye tou e komsi kondalana nou tout se fanatik barikad m konnen nou se de gran timoun nou konn kyes kisa barikad reprezante nan rap. Sa kondalana ye yon polisye oubyen yon sivil? Li se yon polisye ki li an menm tan yon atis. Konda se sèl nèg ki pa janm atake moun nan lapolis menm. Men kòm se yon peyi kowonpi li ye, La police li gen gang yo nan vòlè yo nan tout bagay nèt. M pa janm wè nou pale pou 509 la 509 fantom 509 la police yo. Kap kraze peyi kap bat nou. But nou wè sa tout moun nèt. But konda depi ou rive nan limit sa e pase misye frekan. Ou te dwe tiyel ankò gen level map tiyel mwen menm. Ou wè kounya la m vin la e on dirait pa konn tan map vin fè la. M vin travay fè biznis gen lè map vin ayiti pou m konpwen nou menm map tann nou. Bann salòp. Nap di jistis. Nou pa mande jistis pou jovenel. Lè kanaval pou jovenel al fè pou sou moun. Kanaval jovenel nan fè sou moun. Wè tout nèg kap fè kanaval la kite pou kanaval la poun wè. Nou pral di oh fantom fou. Fantom fè kanaval yeah. Esa nou pral di. M gentan konnen nou byen. Se pou sa m pa monte live. Ou wè m monte live la pa vanse. Mwen menm. Lè live la pa vle kanpe lanmò m la. Tout sa gen pou fèt la konn damwen m la. Dandi. Barikad ret barikad. Menm lè y pa atis la k fè l non. Se lapolisye a, polisye a lè l fè l yo pa konn sa l fè ki fè k fè l fè l. Nou ranse anpil. Men, pa fè sa mesye. Pa fè sa. Nou jire n ap ret soude. Fantom ret soude mwen menm. Gyèt manman nou tout. M ap montre nou kisa m ap chante pou nou la kounye a. Eskize fanatik mwen pase m pa chante anpil. M wè nou radote, kanape vè. Se si se le bonè a. An, tout moun konn sa, tout moun an Ayiti. Dayè yo konn sèl viza m te bay. Ou bay Moyiz Jan Chal yo fè l sa nou rete n ap griyen dan nou. Se nan tèt nou yo pou plas nou. Nou gen yon pwoblèm malpwòpte ti mantal. Nou gen pwoblèm ti lespri. Nan sa moun jan vle. Jou m vin met pye m Ayiti, nan Renicola yon nèg vin mande m m ap touye w. E mwen dyanm anpil wi. Èy m pa de anken moun ankò. M fè tout zen m te fè avèk moun yo m fè m fini. Èy lè m remake lè map fè zen avè nou bann visye nou vin pale tout nèg Barikad lè yo fè zen avè nou nou vin pale apre si nou vin manje kras kaka nan bouda yo apre sa nou pale anpil. Pale kaka. Si Konda fè sa rive nan limit sa e paske Konda gon rezon. And Konda e sèl nèg nan lapolis ki pa janm. Nou pa janm tande nou nan kidnaping, nan visye, nan vòlè. Tout nèg ki nou konnen kidnapè, ki ka tiye nou, nou pa ranse avè yo. Men kounye a n al pote boure sou tout moun nèt. Eben m se zam yo bal pote al menm. Nou ka voye yo fè sa n vle. Fè tout radòt nou vle. Mesye, gen nou y ap lonmen nan tèt nou nan lapoukit la, polisye nou pap ka ranse avè yo. But yn nèg bay kounn kounnya m wè yon malpwòpte yon ti madivin yo rele kisa sa lynn kisa sa yo di w l'artiste de barricade non sè le policier se pa l'artiste e policier a policier a li menm yo pote montre l pwoteje sèvi a men pwoteje sèvi la fò l sèvi tèt li tou fò l pwoteje tèt li tou paske l son senp sitwayen menm jan ak tout a tout moun. kap se yon nèg ka vin poul vin touye epi poul pran lanmò a nan men moun lèl mouri epi chèk la yo koupel la polis enstitisyon masisi sa koupel m fini kounya gen dwa de lòm pou nou menm ti nèg sal tankou nou gen dwa de lòm pou nou men lè jovenel mouri kou dwa de lòm pou ariel anri kou dwa de lòm pou lòt nèg malpwòp ki t la dèyè yo nou tèlman masisi mesye jimmy danger gen rezon lap flite grenn yo nou salòp nou salòp. Epi nap mande pou bagay tounen epi moun deside pou bagay m ta tounen pito tounen pwazon m anpwazonnen nou bann chawony. Nou fèm fache anpil nou just pa konnen. Menm frè a kap pale li pa defini sa lap di yo. Frè a pa li di konda pap pral voye kle nan figi moun li pap bay moun kout pwen. Konda pa gen tan sa yo. Konda se sèl nèg m nan kont map dedouble pandan konda e frè m. Li di m, Frè, ann al. Lè m pa vle di m, Kounye a e gade kanpa la avè w m ap arete w. M di misye, Ou ap arete m ankò pou w manti w fè. Li rale zam sou mwen, li di m, M ap arete w. Nou konn tande non misye nan masisi, nan malpwopte. Mesye fò nou aprann wi menn. Fò nou aprann. Nou rayi moun ki sanble avè nou men. Podyab nou. Podyab nou. Nou Nou sal anpil. E pou sa m vin ret Sendomeng wi. M gen 2 apatman. Lè m antre Ayiti la, nan nenpòt lè m antre an Afrik m mande m. Anpil nan nou. Nou visye, nou sòt, nou sal. Kounye a nou bliye vye. Nou konn tande nou ki kondan nan baz kidnaping, nan baz vòlè, nan baz disna nan lapolis la. Kòm se konda, nèg la gen dwa voye fè l sa l vle, li pa gen dwa reyaji. Y atis. Malpwòpte a di atis. Barikad. Barikad la e zwa l ye nan djòl nou. Pa lonmen non sa, tande papa. Non barikad menm pa menm lèm poze la lèm pa lonmen non sa barikad barikad ap fè nou mal anpil bann ti tchoul blan ti tchoul milat pa lonmen non sa pa janm lonmen non sa nan djòl nou barikad polisye a li la pou pwoteje sèvi li la pwoteje tèt li li sèvi tèt li tou bann chen kòm nou pa fè akademi nou pa konnen bann salopri mwen menm m pari lavi pitit tout sèt pitit mwen ou manmanm tèt mwen. Madanm fè 10 fè dat wi. Epi m pale de tèt mwen. But Konda m ka plede pou li. Nou bliye vit men. Nou bliye vit. E sa m wè nan Ayisyen. Nou bliye vit. Nou bliye vit anpil nou men. Manny Mac moun de yon diye lejand. Li pandan l pa mouri. Fòk nou wè konba yo rele filozofi lekòl. Fòk nou aprann analize, fè lojik epi konkli. Konbyen fwa n tande konn da nan vòlè? Konbyen fwa n tande konn da nan dis nan dat? Ou wè depi konn da rive nan limit sa yo, si l ta fè l vre, li gen rezon l pou sa. E mwen di nou sa. Ou wè mwen m asume sa. M pran responsabilite sa. Mwen menm Fantom nou ka di m fè 10 m fè dat m pa kè menm lè m pa fè l but lè m fè l tou m fè l so what? Mesye ann aprann renmen moun ki sanble avè nou wi mesye M wè kanaval kap fèt la nou pa wè djòl nou di anyen m wè tout nèg ap fè kanaval m di bravo bèl kanaval tout moun ap fè challenge lè m fè kanaval pa m nan m pale kaka avè nou piga n pale avè m Humm Anyen m wè nou sal men Ou wèm fè album lan di bann moun sal ni mwen ni nou ni ou ni li nou tout son dal moun sal mwen mson moun sal wi men pandan moun sal la mwen gon ti rezonman tou piti konn da pa konn nan game sa yo em kanpe dèyè sam di a. Menm. Haa kolangyèt manman w 43 39 Samy. M pa rezonab. Nan kisa m pa rezonab la? M wè nou pran plezi nou nan radote avèk nonmen non moun paske se konn Dagana. Èske n konte non misye nan vòlè nan kidnaping? Valè polisye yo kenbe nan vòlè m pa janm wè nou monte sou rezo pou n di haa polisye sa yo te vòlè, polisye sa yo te di si nou pa di sa pase y ap pete fyèl nou. Ou konn sa genyen? Fò yo kòmanse pete dan nou, fout nou bal nan figi nou. Anpil nan nou. Pagen nou salòp. Jovenel mouri lan pa janm wè nou mande jistis pou li. Kounya nap mande jistis pou yon malpwòpte, yon ti vòlè. Ki ranse avèk yon chèf. Ki ranse avèk yon polisye. Ki ranse avèk yon sipèsta ki fè, ki rann peyi an, nan kilti, ki rann peyi an yon pakèt bagay. Voye krenyen nan figi nèg la e frekan. Bon mesye lè nou wèm. Anpil nan nou zene men lè nou wèm nou fin pale kaka epi lè nou wèm nou ranse pou nou wè. Se pa lò men nou nan nèk baykate di pa pa. Baykate fè nou anpil byen. Baykate peye lekòl anpil nan nou, pitit nou. Ou menm menm nèk ki vin grandi la ki laj ou mwen gen 40 an. Ou pa gen menm gen 20 an nèk la pradote yo. Lè ou te konn ap vin nan lekòl ou ap vin fè ti visye, vin mande moun. La m aprann sa avè nou anpil. Yo pa konn di anyen. Kou nan gen foli frekan, atake pou wè. Ay nou malpwopte, nou malpwopte, nou masisi, nou salop. Frè ap radote bon, pou ki sa yon popilis bon ke? Gade yon koze. Tande sa m pral di a, nou vle kwè m nou kwè m, nou pa vle kwè m nou pa kwè m. Lè yo fon bagay, ou pa wè lò a kote, popilasyon ap kanpe pou si abi yo fè. Nenpòt jan li a popilasyon ap kanpe pou nan zòn ou. Poukisa nou sal non moun konsa mesye. Pep news la menm se pi gwo masisi. Pep news lan se pa mouri. Pep news se pa mouri rapid menm li ka jouri ya wi. Nan le kwe foure te ya wi frem. Rapid wi. E mwen diw sa wi. La rapid. Ou ka mouri. Le kwe foure te ya rapid. Ou sonje m kwa sa bon diya m ta bal tou yo deja. Le kwe foure. Ou wem bat fel. Ou te vin don bo vag. On ti vag. Pep news. Ou just sal non moun jongli. Men make sure lavi gen revè. Si Kondagana fè sa, epout lanati pini Kondagana ak tout fanmi l. Ni mwen menm tou kap defann Konda a. Men Konda pa fè l. Sispann sal non moun. Sispann sal non moun mesye. Nou sal non moun twòp. Nom nou sal li. Lè m pral jwe nan vilaj, nou sal nom. Nou di mwen k fè tiye, di se mwen k fè vòlè, fè dis fè dat. Non. Men lòt moun al jwe nou pa pale de yo. Men e Fantom nou pale de li. Nou sal nan moun ki fè nou byen mesye. Nou pa wont. Nou bay eta nou. Nou pa wont non men. Nou sal. Ni nan nanm nou. Ni nan lespri nou. Nou sal. Nou kokorat. M pa janm bezwen wè nou menm. E jou m met pye m Ayiti nou vin devan m map pete dan nou map touye nou tou. Map ba nou pwazon. Ke mande Bondye m mouri. Pa mande Fantom ankò. Pyès moun pa. Ou wè. Map tou di nou sa jodi a. Tout moun ki pa renmen m unfollow m. Fuck you. Dayè m pa bezwen nou ankò. Respè te pou nou, but kounye a m pa gen respè. Nou konn tenten nou konn dan nan vòlè, nan visye, nan kalanbè. Nou ka lonmen non Fantom, men mesye la rive twò lwen. Pep News, ou an afa Fantom kounye a wi. Ou rete lekwif, bon ou trayi ren an. Ou an afa avè m. Ou sal non moun twòp. E sa w fè pou viw? Ou pa janm poste pozitivite de moun. Epi ti e ti malsisi etazini yo ka baw 50 dola pou pale kaka papa map touyew rapid mwen menm map touyew and I mean it nou ansa nou moun twòp mesye nou wèm pa janm monte live ankò poum evite nou but la kounya nou rive twò lwen. la mwen menm e la m tande dwa ok kot dwa de lòm te ye nan lanmò jovenel dwa de lòm dèyè arete konda la polis dèyè arete konda ann fèl pou nou wè kòm tout nèg pa ka mwen menm ki m mouri la pase konda ede m fantom fè non l mesye fò n pa ranse a non moun ki fè efò yo non mesye nou ranse anpil a non moun wi menn. Anpil fwa m pa vle gaye wonn avè nou. Nou pa konnen non. Nou ranse a non moun anpil wi. Nèg a pase li sot bò simityè a bò nan ri Nikola nou ranse a tout non moun. M pa renmen wè nan ranse a Dimitri. M pa renmen lè mwen bravo mwen bat moun. Nou masisi nou salòp nou kokorat. Nou sal. Bann moun sal. Nou sal. M pa vle ret kote nou pase nou anpwazone lespri m men. Nou konn tande non misye nan bagay malpwòpte nou mesye. And si misye fè abi epi nan la ti jije misye. And si misye pa fèl ke nou tout mouri. E m konn misye pa fèl. Si misye fèl e paske moun nan pouse l nan dènye limit. Paske nou pa kite moun derespekte nou nou menm. Nou pa foure zozo nan bouda nou. Moun de sa n ye. Respè. Tout moun ki vle renmen m renmen m. Tout moun ki pa renmen m unfollow fantom. M kanpe dan di dan bang. E pa kite m fache non mesye. Lè m fache m ap gaye wonn nan nan men nou wi. Nou just pa konnen. De lwen m ap fete de gide. De lwen.